Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Avan nou antre danble nan emisyon sa, fòn di ke genyen 3 kay ki ensandye nan departement du sud, 3 mezon ki ensandye nan lokalite yo rele pon la ravine. ki sitye li nan sidwès vil Okay. Sa se pase yè jeudi 20 jiyè 2022. Ensidan sa a rive nan moman kote yon machann t ap rantre lakay li avèk resipyan ki chaje ak esans. Daprè sa sitwayen nan zòn nan rakonte, ebyen moun sa yo akize otorite yo kòmkwa yo responsab ensidan sila. Epi yon lòt kote, otorite yo nan vil Okay mennen nan jounen mèkredi 19 jiyè 2022 an yon gwo operasyon. Sa bagay sa pase depi pon Laravin, Okay nan depatman Sid Okay e nan vil Okay nan depatman Sid nan vil Okay pon Laravin ok pon Laravin e yon dife ki pran la nan kay machann gaz yo dife a pran nan kay machann gaz yo ok. Dakò. Gen 2 ponpye k parèt la kounye kounye la yo parèt. Se te kokayin ki te tonbe lò tap gentan yo tap gentan prezan depi depi anvan bagay la kòmanse. Sa vle di yo pran anpil dèt anvan yo resi parèt. Men leta peyi. E kounya nan moman la e kounya nèg yo ap gade kiyès yo ka voye dlo anlè a la. Yap gade si yo ka voye dlo pou yo tenn dife. Gen 2 ponp la, 2 ponpye la. Tèt chaje wi. Si w te nan yon peyi òganize, tout sa yo pa tap rive. Machann gaz la pa bon se vre yon lòt bò, yon lòt bon l bon tou. Pase dèfwa ou konn angaje lannwit, se yo menm ou tcheke, ou fè tankou yo met gaz pou al mennen pitit ou lopital oubyen pou al nan yon ka ijan. Ou konprann? Men, si te gen peyi, tout sa yo pa tap rive. Pase pafwa moun yo, se lajan yo prete pou yo achte gaz la. Men sa k Leta peyi nou. Men sa k Leta peyi nou. Sak leta peyi a bay yo tèt chaje tèt chaje tèt chaje moun yo ap chache lavi dout sou lavi do tèt chaje wi la. Alò fò n di ke otorite yo nan peyi Dayiti kòmanse ap lachas moun kap vann gaz nan lari. Donk se pap twò fasil pou jwenn yon moun ap vann gaz nan lari nan moman nap pale a poko li la. Men ou wè le pwoblèm, le pwoblèm se pa moun kap vann gaz la nan lari an. Pwoblèm nan se moun ki stoke gaz lan. e ki ap fè mache nwa avè l, ki ap vann li e petèt ki itilize moun lari paske gen anpil ponpa esans ki yo menm pwofite de moman sila a itilize moun lari epi pou yo kapab fè lajan. Konprann paske galon gaz la 200 dola, 250 dola, sètadi se bokou. Donk nèg la pap janm al ouvè yon ponp si l gen yon ti rès gaz epi pou li menm Pou l vann li 250 goud. Ariel pale klè. Ariel di nou ke gaz la pral monte. Konbyen yap mete sou li nou pa konn. Men de tout manyè gaz la pral monte. Nou genyen lòt enfòmasyon ke nou pote pou w paske cette histoire d'Ariel Henry ça m'intéresse pas trop. Ce personnage de 72 ans ki petèt te kapab vini pou fè yon bagay pou peyi a men au final Rien! Il n'a rien fait! Men nou menm nap tann paske nou panse ke gon lè kap rive Bondye kapab di yon mo pou ti peyi sa. Tèt chaje la fami louko kriye wi louko kriye nan yon emisyon paske louko estime ke lap preche pou gran mèsi e men nan kriye sa m santi gon ti nostalji ladann an nou gade. Maten deba les anges son detay m pap bann manti mwen menm fòm pa ta louko dezi jodia pou lè wap tande pawòl sa yo pou w pa ta fè w mal eskize m si dlo ap koule nan zye m madam mesye paske sa yo yo imilyan ou nan peyi jodia la se tankou se la fen di mond ou pa konn kote ou ale ou pa konn kisa pou w fè ankò. Moun ap mouri, moun ap dekapitalize. E pi yon ti gwoup de moun, li pa menm 20 moun, yo pa ka antann yo pou nou retire peyi a nan sa li ye a madan mesye. Li imilyan, li imilyan anpil. E l di. Alò w panse ke mwen menm mwen si m ap tann yon bagay konsa pou l pa ta fè m mal? Paske efektivman nou travay pou nou rive la. Nou travay pou sa. Nou travay pou sa. Nou travay pou nou rive la. Ou imajin nou yon batay politik li doure tout an peyi a pa pito peyi a boule an sann. Tan pou prezidans a rete pou vwa a. Pito peyi a boule an sann. Pou l kapab jwenn enterè pa l, pou l jwenn yon ti espas pou l jwi tou. E de fèt, li boule peyi a. Ok. Prezidan an mouri. Ok. Yo asasine prezidan an. Kounye a l gen pouvwa. Bagay la vin pi mal. Louko frèm jan peyi a prale la finalman ou fèk kòmanse kriye paske nou menm nap pale a nèg politik nap pale a bandi youn pa vle tande youn pa vle met tèt yo ansanm pou kapab fè peyi sa avanse. Bon. Se pwoblèm finalman. Pandan n ap pale de tout koze sa yo, gang yo menm ap kontinye fè lapati mache. Gang yo kontinye ap simen latwoublay enpe patou dan la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens e nan lòt zòn peyi a. Bandi ame kontinye ap pran tèren, Mache Grefen anvayi byen bonè maten 21 jiyè 2022. Des individus lourdement armés anvayi byen bonè jedi 21 jiyè 2022 an mache Grefen ki sitye li nan katriyèm seksyon Bellevue Lamontay tou pre Fò Jak. Anpil bal chante nan zòn sila, sa ki pwovoke yon mouvman panik, machann yo ak rezidan yo oblije kouri. Moun ki nan zòn nan fè konnen ke karnaj sila, Se ta plizyè sòlda chèf gang Tòsèl la, Vitelòm ki alorijin li. Poko gen bilan pou kolye la a. Sa ki konsène viktim yo, abitan yo nan lokalite sila mande entèvansyon otorite yo yon mannyè pou kapab mete bandi sa yo deyò. Tèt chaje, bandi ap pran tout kote. Antretan fò m di nou ke nèg yo ap file zam yo, nè ap file manchèt. Y ap chache bal pou kapab kontinye kouri dèyè Ti Mepri, Nèg Savyen. E nou te wè 2 videyo konsènan batay Savyen ak Jan Deni, se nè pa ankò fini. Paske nèg yo ap prepare la pou kapab batay. Ti Mepri aksepte li pèdi batay la sa fè 4 jou. Men eske pap genyen sa n ta kapab rele nouvèl inisyativ, nouvèl altènativ pou ke gen yon dènye kout batay. Ti mepri e tèt afole o moman ou il entèvenè sur les ondes d'une station de radio locale. Ecoutez bien. Nan fòm mepri e m kòmanse pale bay moun m ka konprann yo, nan nimewo yo. Tout moun ka al e tout moun ka al tout moun ok men yon ti jèn ap di moun yo se sa se konsa vye an leta apiye konsa vye kraze popilasyon an men koube pou yale mwen la vini m pa fè grimas. Nou di Ariel Henry mèsi, otorite yo mèsi, Blazy politik li menm wi. Yon ti dosye anplis konsènan 400 mawozo. Sa fè kèk jou la nou pa pale de 400 mawozo. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ebyen eh Ti Peter ki fè pati gang 400 mawozo, il a été abattu par la police à Marasa. Ti Peter ainsi connu, manm gang 400 mawozo, chèf band armé ki rele Tèt de mò, Ebyen misye jwenn lanmò li nan yon afwontman avèk ajan lapolis nasyonal nan aprè midi 18 jiyè 2022 an nan Marasa tou pre site Doudoun daprè enfòmasyon polis nasyonal Dayiti kominike yon pistolè Taurus kalibre 9 milimètre seri TFW 18 181 E pwopriyete pnh ki se pou yon polisye ebyen yo jwenn ni nan men ti peter ebyen fò n di ke e zak sa kòm si zam sa ki te nan men polisye an ti peter te prann se te nan dat 14 janvye 2022 ebyen fò m di nou ke se sèlman zam sa nou jwenn nou pa wè kadav ti peter daprè premye eleman enfòmasyon yo ti peter ta chwazi Par numero 1 gang 400 mawozo a yon yon pou kapab dirije band sa a nan nivo marasa blok duval 22 dok ti piter pati li pap tounen anko nan apel nominal kap fet yap rele ti piter lap di absan dok nou e foto zam nan men nou pa we foto kadav ti piter eske la polis tou ale avek li. Byenvini nan ribrik envite nou Manuel Yves pral fè le pwan pou nou epi aprè nap tounen poun kapab boukle. Se menm pwogram Jovenel yo, sa vle di se ve prezidan Jovenel, se li menm ke li menm lap vin kontinye fè. E m pa kwè sosyete ayisyèn nan e nou menm onivo alyans pèp nou te nou tap atann de yon bagay de bon de Ariel paske mwen m te toujou di l kisa nou ka fè avèk Ariel m toujou di l kisa n ka fè avèk Ariel E jodi a, youn nan bagay ke mwen menm ki atire atansyon m, se pa le fè ke m wè nou vin retounen ankò a, aprè 36 an, aprè 36 an, nou vin oblije retounen, n refè bak ankò, paske pa bliye nou te gen konsèy e CNG, e avan menm ke nou te vin rantre an 87, kote ke yo ta pral fè premye eleksyon ki ta pral fèt e sou konstitisyon 1987 la, menm lè Maniga pa t fè anpil tan. Men jodi a ou vin jwenn kote ke s on premye ministre, ki pa nan prerogativ li ki pral fè adrès a la nasyon. E jodi a nou toujou di l Ariel se prezidan e premye minis an menm tan. Paske jodi a tout sa ki pa nan prerogativ premye minis lan ki se pou ki nan ki se prezidan an ki ta dwe fè l jodi a se Ariel Henry k ap fè l. E nou pa t atann ke Ariel ta pral di ke l ta pral gen yon bilan. Ki bilan Ariel ta pral di jodi a la a? Li ta pral di ke genyen lè l lè l fin pran pouvwa a 1 an aprè plis masak Paske pa bliye avan Ariel nou potko gen masak Pènye, avan Ariel nou potko gen masak Site Solèy, avan Ariel nou potko gen masak Kwadèboukè, avan Ariel nou potko gen gang ki retounen nan Latibonit. E jodi an gang ki te sanse elimine zòn nan Latibonit lan jodi a yo tounen ankò, batay la rekontinye ankò. Sa vle di jodi an. Ariel pa ta ka vini pou l di ke avan l pa t gen tout masak sa yo k t ap fèt nan Matisan. Jodi a, Matisan se yon dezè. Matisan se yon kote, se lè w ap pase, bon, se pa gen vi nan Matisan. Ou konprann sa m di w la? Sa vle di m kwè ke jodi a, Ariel pa t ap ka vin la pou l ta vin fè yon bilan paske pa gen okenn moun ki t ap nan yon pouvwa jan Ariel ye jodi an pou l ta vin di ke lè l te moute nan tèt peyi a kote ke tout moun t ap di dola a m kwè l te a 74 li t ap balanse a 80 goud tout moun t ap di ke l zòrèy bourik jodi a l a 136 goud sou gouvèneman pa l la m pa kwè ke l te ka vini pou l di l m pa kwè ke l te ka vini pou l di ke gen plis kidnaping ki fèt sou sou gouvèneman pa l la. M pa kwè l te ka vini pou l di ke gen plis koripsyon ki fèt sou gouvèneman pa l pase jodi an la. Lè w pran 1 an Ariel la, jiska prezan n di tout chantye ki te kòmanse yo, youn ladan yo p ap kontinye fèt anndan peyi a. Li pa t ap ka vini pou l di tou ke li monte gaz lan anndan peyi a. Kòb gaz lan kisa l regle? Anyen pa regle avèk lajan gaz la. Li te monte fè l. Ò jodi yo pral konstwi lekòl, yo pral fè wout, yo pral fè lopital. E li mande aux autres, bon, peut-être ses opposants ou des analystes politiques pou yo fè bilan an. Donk, bilan an Ariel Henry pandan 1 an sa a, li extrèmeman, ki kalifikatif ou ba li? Nou pa ka jwenn. Nou poko jwenn li. Pa gen kalifikatif. Pa gen kalifikatif paske gen bagay jodi a ou ap wè devan zye w, bon menm diksyonè yo poko. Mo sa yo potko gen yo. Bon, e kanmenm, e sitiyasyon dan leta aktyèl dè choz li vrèman grav, fòk gon bagay ki fèt, e gen on debi de negosyasyon politik antre Ariel Henry et alye e lè zòm de Montana Pen, e ki jan w twouve inisyativ sa, eske kanmenm sa ap pote kèlke rezilta? Pèt de tan. e paske avèk Ariel pa gen anyen ke ou ka fè de bon pou peyi dayiti paske jodi a li klè tout moun wè 1 nan lan nou sot wè bilan an e jodi a nou di Montana avèk akò 11 septanm se pa Ariel non an di dokiman 11 septanm nan avèk Montana se m te kapab di se 2 dwat paralèl ke yo ye ou pa p janm kapab jwenn yon 11 septanm avèk yon yon Montana. Men antre komsi Magalie avek Ariel sa a yo ka fè tout bagay ansanm antre yo paske 2 moun sa yo se 2 moun se 2 ansyen GNBiste ki te batay paske se ekip yo ye yo kont yo konn koman pou yo abitye fè konbin deja yo konn fè sa a byen e yo ka antann yo yo menm men m konnen gen 2 moun nan Montana ki pap dakò konn sa m di w lan sa vle di lè m pran akò Montana men lè nou pran dokiman 11 septanm nan tou e gen moun tou ki pa dakò. Avèk jan baga, menm jan, menm jan nou menm, menm jan Sektè Demokratik e Popilè, menm jan yon bann lòt estrikti ki siy, ki te siyen dokiman sa a. Paske dokiman an swa, kèlkanswa moun nan t ap siyen l, paske anndan dokiman an gen tout revandikasyon popilasyon an ladan l, sa pèp la t ap charye nan lari an pandan dizan pouvwa kriminèl San manman san fwa ni lwa phtk a. Fè de mega desant kòm si pèp ki moun ki soti nan de seri de zòn kòman pou yo al fè yo vote men non paske e eleksyon an li non sèlman li machin elektoral la ki dwe demare avan menm jou elektoral lan ke jou vòt lan e ou gen kandida yo ankò k pral gen 3 mwa pou y al fè kanpay e jodi an lè nou pran 2004 gon bann moun ki ta ki pretann kòm si yo ka konpare Sa kap fèt la avèk 2004. 2004 ou te gen de zòn ki te gen de fwaye de gang. Lè w pran Site Solèy gen de zòn ki te gen fwaye de gang. Jodi a se peyi Dayiti. Sa vle di depi l fè setè pral uitè pa gen vi noptin. Tout zòn mòt. Sa vle di jodi an ou pa ka pral konpare 2004 avèk jesyon Ariel la. Donk jodi an pi rèd pase 2004. Pi non paske se tout kote nèt. tout kote, tout zòn nèt, paske an 2004, se sèlman Site Solèy moun t ap eseye pou te evite. Apre sa, yo vini, yo pasifye l, men ou pa t gen, ou pa t gen Pènye, ou pa t gen Kwadèboukè, ou pa t gen Matisan jan l ye a, paske mwen menm tout 2002, 2003, avan depa Aristide, mwen m te Matisan, li konn byen ta, m ap soti anba nan 23 pou m ap monte nan Bawo, nan Fontamara e 27. M ap monte byen ta. Ou konprann? Paske lontan, tout avan Ariel, avan menm Jovenel, li konn onzè, minui ou nan lari. Tout moun ap fonksyone. Te gen vi noktin anndan peyi a. Moun t ap fonksyone. Ou te ka al nenpòt ki kote. Men jodi a, pa gen oken kote moun ka ale. Jodi a, èske ou ka aksepte pou n vin la a, pou Ariel vin di nou ke l pral fè eleksyon? Pou kiyès? Li pral fè eleksyon jis pou yo kapab renouvle phtk. Gen yon bagay enpòtan ou sosolinye la a. Gen yon posiblite pou gen yon antant. Ant Ariel Henry e Magalie Comeau-Denis sèlman. Sa son bagay ki fò ou di la hein. Wi paske se ekip yo ye paske pa bliye ke Ariel te nan konsèy dè saj an 2004 paske se menm gwoup GNBis sa yo se yo menm ki te mete lavalas deyò nan peyi a e Magalie Comeau-Denis li menm pa bliye ke li menm li te vin ministe minis touris sou nan menm pouvwa sa a moun sa yo se de moun ki ka antann yo menm konnen gen de moun ki nan akò montana a ki pap rantre nan sa paske akò montana yo menm lè w pran lòt aktè yo ki anndan akò a yo menm yo pou yon egzekitif bisefal kote ke ou gen yon prezidan ou gen yon gouvèneman ki gen yon lidèchip eklere e responsab Paske sak la a, nou pa gen 2 moun, nou pa gen yon gouvèneman ki gen yon lidèchip ki eklere, ki responsab. Paske m toujou di l Ariel se yon moun malad. Kisa w ka fè ak Ariel? Pa gen anyen ke w ka fè ak Ariel. E l pwouve ke pa gen anyen ke w ka fè avè l. Men la a ou bezwen de moun ki pou pran responsablite yo. Paske jodi an la a, kòman w ap santi w lè w ap gade gen de seri de moun e e e anndan Site Solèy, E kòman yap masakre moun yo anndan site solèy? Kisa pèp la fè pou lap peye saa ke yap fèl peye a la? Kisal fè? Kòman wap santi w jodi an yon gouvèneman vini l monte gaz? E jodi an nou tout la nou konnen wap soti nan lari ou paka jwenn gaz pou pou soti. Sa di menm lè w ta goumen ou ta gen vye machin nan men w paka jwenn gaz mete ladan. Menm lè moun nan ta goumen l ta gen vye moto a pou l wè kòman l kapab pou l vakye avèk okipasyon l pou pi rapid paske son mwayen de transpò ke l ye pou l ale pou l ale pou l re al regle aktivite l Li pa kapab. E jodi an, lè w pran desann la nan Kwabosal la, ou pa ka jwenn yon grenn lam. Men lè w pran sou kòd sid lan, gran sid lan, lè moun yo rive la a Kafou, la a Maryani, l ap kouri, l ap kouri, yo pa ka pase, yo pa ka travèse Matisan. Men kòman kounye a la jodi an, yon moun pral di m ke kisa w ka fè ak Ariel? Pa gen anyen ke ou ka fè ak Ariel. Gen yon bagay ou di, bon, se petèt yon verite, DJ Benel, bon, bon, se pa petèt, se yon verite, de dwat paralèl, yo riske pa janm rankontre. Men la, n ap pale de peyi. Eske akò Montana e akò 11 septanm, yo pa gen menm vize, yo pa gen menm objektif, yo pa wè gouvènans la menm jan, men nan yon lojik de sakrifis pou le peyi. Non lojik de de dyalòg sa ke aktè politik yo ap evoke an mèt repriz, èske pa gen posiblite pou ta gen de de de de de fleksiblite de la part des uns et des autres pou nou rive a on on minimòm konsansyèl pou nou pèmèt peyi a sòti nan katchouboumbe sa a? Lè m te di se de dwat paralèl, paske anndan akò a gen de moun ki pou peyi, menm jan tou gen de moun tou Ki, ki non sovtaj endividyèl. Ok, non sov ki pe. Se lan sa yo ye yo menm. Lè w pran Montana, e w ap jwenn de moun yo, paske yo menm, yo plis nan yon egzekitif bisefal. Men lè w pran nan 11 septanm, w ap jwenn Ariel e. Sèzalye oubyen avèk ekip li, yo menm, w ap jwenn yon grann pati ladan yo yo menm ki pou rete la avèk yon egzekitif monosefal paske se nan sa yo konfòtab. Nan si yo konfòtab ladan l, pa gen anyen w pral fè pou fè de akò sa yo oubyen pou fè pen tou. Pa bliye, e. E pa akò 11 septanm ki ta kouche Ariel. Pa bliye pen te gentan bay Ariel men yon egzekitif bisefal paske se te Ariel e Joseph Lambert. Ou vin rive yon kote Ariel vin fè koub ke l fè a paske l toujou renmen koule, l toujou renmen glise paske pa bliye lè inite te chwazi l kòm minis afè sosyal sou Mateli Li te kite inite, Mateli, yo te mande pou l kite gouvèneman an, li te kite in, kite pati an pou l t al minis enteryè. Ou konn sa m di w la? Sou Mateli. Sa di, li, li konn fè, s on nèg ki konn kòman pou l fè, pou l, pou l, pou l, pou l, kòman l fè koubin byen. Ou konprann? Sa vle di, gen moun yo menm, se pou sa Pen te vin oblije pa nan Ariel. Pen pa nan Ariel paske Ariel pa t chwazi pou yo te rantre nan kesyon egzekitif Bisefal la epi li menm li koule kòl li negosye li pase tèt li sa di san sa ou tap jwenn pen avèk Ariel ou tap jwenn pen kap gentan nan gouvèneman sa ki la men kounya la pen li menm li pap janm pen pap janm antre nan yon gouvèneman monosefal gen aktè anndan Montana map redi w ankò Gen anpil moun nan Montana m konnen k pap janm nan yon gouvèneman monosepal. Menm Magalie Comodo ni k al nan nenpòt ki gouvèneman. Kit li te Monod, kit li te Bitry, kèlkonswa kantite fal ke l gen a, Magalie ka ladan l. Paske m te toujou di, Magalie s on kana, menm lè w wè l vole, w ap toujou jwenn labou kò se. Depi kana a vole, menm lè l anlè, depi w wè l te fè yon semèn, de semèn sou yon sou yon pyebwa, depi w wè l ta depoze sou yon tapi blan, sou yon bagay blan, l ap sal li kanmenm. Ou konprann? Paske moun sa yo se konsa yo ye. Sa vle di. Avèk Ariel e gen moun ki bò kot Ariel yo menm yo santi yo konfòtab nan sa a la. Yo konfòtab nan monosefalite a. Nan monosefalite a. Se nan sa a yo konfòtab. Men gen moun ki bò kot Ariel. An n pran pa egzanp, gen anpil lòt moun lè nou di ki siyen akò a, w konprann ou menm kòm moun tou ki te swadizan ki te. nan nan dokiman 11 septanm nan nou menm nou pa paske sa k gen la a nou pa nou pa konfwontab ladan l. Èske pa egzanp de moun tankou André Michel, Nenel Cassy moun sa yo yo konfwontab pou Ekoute nou p ap di moun sa yo konfwontab paske jodi a nou menm kòm kad sektè demokratik popilè nou plis ap lanse yon apèl avèk sektè a paske nou mande pou sektè a kite dokiman 11 septanm paske m p ap di akò paske lè yon akò m pa ka gen sèlman e devwa san dwa paske wap jwenn se sèl Ariel ki gen dwa nan sa kap nan tout sa kap fèt la paske se Ariel ki pou di men kiyès ki pou chèf se Ariel ki pou di men kiyès ki pou pa chèf se Ariel ki pou di men kiyès men sak pou fèt ak sak pap fèt non se de moun ki salman la kòm figiran paske pa gen anyen ou ka fè se sèl Ariel ki deside poul maten Ariel ka deside di lap mete entèl lap soti aretel pou tèl moun paske lè yon arete pral sòti nan yon akò nan son bagay ki ta dwe negosye avèk. E moun ki te siyen akò a. Men tout sa k ap fèt la Ariel k ap fè tout afè l. Donk nou menm nan òganizasyon de baz ki te siyen dokiman an, nou ap fè pledwari pou nou pou n di mesye sa yo. Pou n mande tout moun pou pran retrè yo. Retounen vin jwenn popilasyon an. Menm jan nou menm nou nou te toujou avèk pèp la. Paske nou pa t janm wè kesyon Ariel la paske se yon bagay ki pa t janm kòmsi vini Nou pa t janm wè l de bonè, men n ap mande yo menm retounen. E nou kontinye mande avèk sektè demokratik e popilè a pou l retounen vin jwenn popilasyon an. Paske plas nou se nan lari an li ye. Plas nou se bò kote pèp la. Paske jodi an la, avèk sa k gen la, sa pèp la, lè fondamanto ke popilasyon an t ap defann nan lari an, Lajan petro karibe ke moun yo tap defann, kote ke jodi an se pitit ou, se pitit mwen, pitit pitit nou, se sa ke wap touche jodi, se sou taks ou kò yap pran chak bidjè kap fèt anndan peyi a pou yo peye lajan petro karibe a ke nou tap mande ke gon bann moun ki mouri, gen moun ki andikape, gen moun ki pran egzil, gen moun ki pran prizon pou li a. Avèk gouvènman sa n pap jwenn pwosè petro karibe. Avèk gouvèneman sa n pap jwenn pwosè masak ki fèt anndan katye popilè yo. Avèk gouvèneman sa nou pap ka restitye anyen anndan peyi dayiti. Anyen ditou ditou ditou nou pap ka restitye anndan peyi dayiti. Ebyen si nou pap ka restitye anyen avèk gouvèneman sa ki gen la a se retounen pou n retounen desann nan lari an vin kontinye fè batay la pou n libere popilasyon an. Jan w analize kesyon an Didier Benol se kòmsi ou montre m ke Li nètman enposib pou aktè yo ta jwenn yon solisyon pa rapò a le pwen ki fache monosefalite e bisefalite. Men, èske Ariel Henry pa ka fè yon sakrifis e kòm yo ba l yon ti tan pou l fè konsiltasyon, si ekip li di l an nou ale nan bisefalite a, èske nou pa atann nou ke ka gon sakrifis bon li kapab ariel li kapab moun montana yo tou ekoute e m di w sa deja anndan 11 septanm moun ki pou bise moun ki pou mone mono e bisefal la bisefalite a moun ki pou bisefalite anndan akò 11 septanm nan Li an minorito, li nan, li an minorite. Ok. Ok, lan minorite. E moun ki pou monosefalite a, li an majorite. A di lò nan yon espas. Majorite a ap toujou anpòte. Ap toujou anpòte. Paske se menm bagay la ki te pase nan nou menm o nivo sektè demokratik popilè. Paske nou menm, minorite an, pa t pou yo te siyen dokiman 11 septanm nan. Men piske majorite a te pou yo siyen ak dokiman 11 septanm nan yo siyen l men nou menm nou te wè dokiman an se yon bèl dokiman wi se pa paske se pa yon bèl paske nenpòt moun ki wè dokiman an li t ap mete siyati l ladan men nou konnen avèk Ariel ou pa gen anyen ke w ka fè ou konprann se paske avèk Ariel ou pa gen anyen ke w ka fè avè l jodi a la w ap pale de sakrifis men ann pran pa egzanp gon bagay ke m toujou di Ariel se yon moun Ki konn fin mete moun sou blòk paske lè w pral fè operasyon pa bliye ke se yon medsen, se yon chirijyen ke l ye, konn fin mete moun sou blòk. Ariel pran machin li l al lakay li. Ou panse yon medsen ap osi neglijan? Se pa neglijan, se kòmsi li malad. Yo di se youn nan pi gwo newològ chirijyen ki gen nan peyi Dayiti. Men l malad. Tèt li pa bon. Tèt li pa bon. Se yon moun ki fè azaymè. Sa vle di, nèg a konn fin mete moun sou blòk, pral fè operasyon, li pran machin li, se lè yo rele l, li rele se lè sa l sonje ke l te gon operasyon ke l pral fè. Ak yon moun konsa pa gen anyen ke w ka fè. Paske se yon nèg lè w ka chita la w ap pale avè l epi l ap dòmi. Men, li, bon, an sè tèm, nan adrès a la nasyon lan, li di, sitiyasyon an difisil, malad la, peyi a malad anpil, men, E diagnostic lan fèt e yo ap jwenn remèd. Non men ekoute, ou pa panse sa. Ekoute, aprè 1 an, e sa m te toujou di avèk ekip Montana, m pa t janm mete nan tèt mwen ke Montana e Payne ta pral nan chita al nan renegosyasyon ankò avèk Ariel Henry. Poukisa? Bon mesye yo di peyi yo wè. Non ekoute non ekoute. Peyi an e pa negosyasyon kap ba oul paske gen tout fason ke w kapab goumen pou w ede peyi a gen tout fason ke w kapab goumen pou w pran pouvwa a. Paske se swa m al nan eleksyon oubyen m rantre nan negosyasyon oubyen mete m fè koudeta. Èske w konprann sa m di w la? Men kounye a la lè w gen yon Ariel ki gen yon gwoup moun ki chita avè l ki siyen yon dokiman konsa ansanm avèk li El pa fè anyen avek dokiman li jis pranl li metel nan yon kwen epi lap aji de prop gre pal pran zanmi pran mennaj pran mennaj mennaj li pran mennaj zanmil poul mete nan de seri de kote epi aprè sa tout lot kote tout lot pos ki genyen anndan administrasyon piblik lan e lèn pran kolektivite teritoryal lan asavwa majistra yo epi delege e vis delege awondisman yo tout toujou rete an pòs jiska prezan. Ò a ò yo menm se yo menm majorite ladan yo ki k ap ba nou sa n gen la a nan kesyon ensekirite an atè a. Paske se yo menm an konivans avèk gang pou de seri de nèg te fè de seri de bagay. Se sa k kenbe nou la a. Ebyen jodi a kòman ou pral di m ki sa ou pral fè avèk Ariel. Paske lè m pral pou m fè yon bagay avè w. Se lè m te wè ke ou menm ou gon volonte, ke bò kote pa w, ke w gon bagay ke w fè. Lè sa a, sa w ap fè a li atire m vè ou menm, m avanse. M vini, m di bon la m dwe met men. Si Ariel te gon bagay serye ke l t ap fè, e pa moun non ki ta pral, e pa Ariel ki ta pral rele moun vini non, e mache w t ap mache jwenn Ariel. Ou t ap rejwenn, tout moun t ap oblije al rejwenn akò 11 septanm nan. Paske kounye a, kòmsi se kritike pou yo ta kritike w pou w fè yon bagay? de pwodwi petwolye a la ponp e li di li felisite matirite popilasyon an ki te konprann nesesite pou yo te ogmante pri gaz la e li di kanmenm menm jès sa a fò yo kontinye fè l paske pou pwodwi an kapab disponib an pèmanans fòk gouvènman gen mwayen pou l enpòte donk si gouvènman pa ka. Se nòmal pou l pale de matirite popilasyon paske l wè s on bann zonbi. Paske lè w avèk on bann zonbi se nòmal pou w di ke yo gen ase de matirite. Donk ou estime pèp la an mòd somèy? Men koute, men lontan sa n ap mande pèp la pou l reveye. Ou konprann? Nan pwofon somèy kote l ye a pou l reveye l. Paske ban m di w on bagay, lè w genyen sa nou rele pwodui petwolye yo, E pa bliye tout moun te toujou di l nan peyi Dayiti, si n pran gaz lan nou di se yon pwodui transvèsal ke l ye. Lò gon pèp, kannik rete, yo sèlman la, yo gen de, yo gen de devwa sèlman anvè yon leta. Yo peye taks. Pou peye taks, E leta ka leve maten, midi, swa, nenpòt lè l vle, l fè nenpòt ki bagay, tout moun rete, yo kwaze de bwa yo. Se nòmal pou l di yo gen matirite. Se nòmal pou l di ke pèp la gen matirite lè ke w soti, ou bezwen yon galon gaz ke w t ap peye l alapòp, m kwè a 41 goud, 201 goud ke w t ap peye l, li vini jodi an la, li pase pli de E 250 konbyen gouds? Jiska 1500 gouds. Non, a la ponp, a la ponp, a la ponp. Li pase plis ka, plis ke 250 gouds a la ponp. Men nan la rue an, w ap peye l 1500 e jiska 2000 gouds. Se nòmal pou l di popilasyon an gen matirite. Se nòmal pou l di pèp la, yo gen ase de matirite lè chak jou li menm li an konivans avèk gang yo y ap kidnape pèp la. Se nòmal pou l di pèp la gen ase de matirite lè ke popilasyon an pa ka vakye avèk okipasyon l. Se nòmal pou l di pèp la yo gen matirite lè ke jodi an 4 kwen peyi an, tout kote anndan peyi a se gang ke leta òganize l mete. Se nòmal pou l di popilasyon an ke popilasyon an se yon pèp ki gen anpil matirite lè ke depi l vin la jiskaprezan l pa ka di men ki kote l gon glasi. y ap fè. Paske leta pa an chantye jodi an. Sa vle di leta pa gen anyen l ap fè. Sa vle di menm bidjè yo sot rekondi, yo sot fè, ou pral tande, ou pral wè, men anndan bidjè a ou wè ou gen yon bidjè se de bidjè ke yo genyen jis pou pou manje. Ou konprann? Sa vle di jodi an la a se nòmal pou li di ke. Pèp la gen matirite, gase de matirite. Se nòmal paske jodi an popilasyon an chwazi depi l fè senkè tout moun ap goumen pou wè pou rantre lakay ou. Depi l fè senk sizè pa gen vi noktin, pa gen anyen. Se nòmal pou l di popilasyon an gen matirite paske l aksepte viv nan labou, nan fatra, nan kras kote l ye a paske pa gen anyen nan rigòl dlo kote ke anyen pap regle. Paske jodi an ou pa ka mande yon pwason non pou l vin viv sou tè. Ni tou ou pa ka mande yon zètolan pou l al viv anba lanmè. Men pèp la aksepte l ap viv, ou konn wè jan ann Ayiti gen moun k aksepte viv nan labou, nan fatra. Men se nòmal pou l di pèp la gen ase mizè sou li. Men pèp la te bay yon ti demonstrasyon resaman lè y ap achte gaz la a 300 dola e pa menm genyen l. Sa k pi rèd la, m wè minisè komès Didier Benel anonse ke gaz la li entèdi sur tout letandu du teritwa, vant ilegal en, men sa pa anpeche ke ponp yo pa louvri en, ponp yo pa louvri aloske gaz la lap vann e m gen m gen enpresyon menm ministè sa ki pran desizyon sa, menm li menm nan lap achte gaz la nan lari an tou e bon fas a pwoblèm sa ki kote peyi an gad, ki kote popilasyon an gad, gen de ponp ki gen gaz, yo bay gaz la nan nwit, nan gwo dwoum, nan lajounen pou ekoule sou mache a. E sè dènye a semèn nou wè ministè komès yon ti jan ap leve pye l men gaz la toujou ap vann nan lari a. Nou wè kòm si entèdi ke gaz la vann sou mache nwa a toujou reprezante yon defi pou otorite yo? Eske otorite yo an menm tan ap konbat fenomèn nan yo konplis de fenomèn nan? Kijan w analize sa? Ey Gauthier, e ou sot pale de minis komès, m pa kwè an Ayiti gen gen bagay sa n ap pale n ap di la. Paske s on nèg ki annik vin la, vini l vini, m tande nan zòn Nòdwès, yon bagay konsa, l te gen tan enplike nan kesyon kidnaping. Paske bon, se bagay ki gade yo, paske anndan gouvènman an se sa w se sa w prèske jwenn. E. kesyon nou son peyi ki soti nan sa nou rele mache fòmèl wè gouvènman Ariel la vin desann nou nan mache enfòmèl galon gaz lan ke nap pale la kap vann e li di li entèdi ki pou vann nan lari an dènyeman wap tande gen de seri de ponp gen de seri de responsab ponp oubyen de ponpis tou. moun kap vann gaz yo, yo di ke si machann yo kontinye vann gaz lan 1000 goud ou byen plis, yo menm yap vann li 150 a 170, ou te tande bagay sa? Ah wi, ah ben. Sa vle di se paske yo menm yo vann gaz, yo dakò. Se pa kòm si moun yap bay gaz la m annik leve m pran pil galon lakay mwen m mete nan m al plen non, non. Yo antann yo, yo bay gaz la a 500 goud, moun nan ou menm ou pral revann li A mil goud. A non, a 750 goud. Ou pral revann li ou menm. Sa vle di, ou wè kòm si pèp la, moun nan dakò l rantre nan sa a. Jis pou l fè degouden pou l al fè kisa. E ou vin jwenn ankò, e sa w sa ke nou sot di la a ki se leta oubyen sa n sot di la a ki se minis komès, ke pou mwen menm sa yo pa egziste nan peyi Dayiti. ki di w ke yo entèdi sa. Men, mwen menm, pou m vin nan e Dèlma m sòti. M sot Dèlma, m fè pa Piblen pou m pase, pou m monte pa Djoumbala pou m vin nan. Gade sou tout wout la. Sa se galon. Non, men se sa non, gade sou tout wout la. E pase, gade nan ponp yo, pou wè konbyen ponp ki ouvè k ap bay gaz. K ap bay gaz. Ou sa konprann? Sa vle di, se yon bann moun ki la, ki jis, yo nan espas. paske ki ki rezève a yo menm sèl e pou yo jis fè lòbèy yo lè yo vle jan yo vle jan yo pito pou yo fè afè yo men kesyon minis komès minis sesi minis sela bon sa yo nou pa menm nou gon sèl bagay ke n ap mande popilasyon an se reveye nan pwofon somèy kote li a pou evakye moun sa yo ki la paske moun sa yo ki la yo se de moun ki jis vini pou yo jis satisfè bezwen pèsonèl pa yo. Zanmi, fanmi, menm jan Ariel fè l, jan n toujou di l lan. E yo pa gen anyen ke y ap pote de bon pou pèp la. Paske jodi an, li klè, nou wè sa k ap fèt nan lari an. Men si nou pa fè yon leve brital anndan peyi a, m ba nou garanti, se, bon se, nou te konn di n pa ka desann pi ba ankò. Jodi a m pa, m pa prèske wè ki sa n ka di ankò. Paske si n ka di n pa ka desann pi ba, men desann pi ba men tout ko tout tout tou gon pwofondè kanmèm. Gon kote w ap rive, se swa w kòmans ou kontinye kreze men men gon kote w ap rive w ap kanpe kanmèm. Sa di jodi an nou pa ka di nou pa ka desann pi ba ankò paske jodi a gen de gen de bagay ke n te konn ap anplwaye ke n te konn ap di Ke n pa ka di ankò. Bon, nou fini pratikman e Didier Benel nan Prapo e se kowòdonatè nasyonal adjwen Alyans Pèp, pati Alyans Pèp. E donk m kapab sentetize pa rapò a tout sa w sot di la yo, gouvènman ki la, sa ki la e pa gen ankenn kapasite pou rezoud pwoblèm nan. Pou rezoud kriz lan, ou kwè fòk ta gen yon revèy bò kote popilasyon an nan pèspektiv yon chanjman. Donk, sa vle di, Didier Benel, peyi an, tan ke ekip sa a la ap dirije, E yo pa ta dwe atann yo a yon de evantyèl chanjman nan kondisyon lavi yo, sa yo ap mande kòm revandikasyon, yo pap jwenn satisfaksyon? Avan mwen reponn a kesyon an, e n ap kontinye pou n mande avèk tout moun ki toujou gen sa nou rele yon sansiblite popilè. pou yo retounen vin jwenn popilasyon an nan lari a. Se sa k fè nou menm nou mande avèk sektè demokratik e popilè a pou yo retounen vin jwenn pèp la nan lari a paske se anpil nan nou kòm kad, menm lè l pa t Benèl men l te lòt kad ki te mande pou sektè a te siyen dokiman 11 septanm nan. Men nou mande l kite dokiman 11 septanm nan. E pou kesyon ke w sot poze a, m ap di w li klè, avèk Ariel Popilasyon ayisyèn nan pa bezwen atann anyen de bon pou peyi a. Men si se pou kidnaping kontinye fèt, nou ka kontinye avèk gouvèneman sa a. Si se pou lavi chè a kontinye monte, nou ka kontinye avèk gouvèneman sa a. Si se pou masak kontinye fèt anndan katye popilè yo, nou ka kontinye avèk gouvèneman sa a. Si se pou lekòl pa ouvè anndan katye popilè yo, nou ka kontinye avèk gouvèneman sa a. Si se pou bandi. Bandi yo kontinye teworize popilasyon an nou ka kontinye avèk gouvèneman sa a. Si se pou dola a jodi a ki nan 130 goud ka vin 150 jiska 200 a 300 goud nou ka kontinye avèk gouvèneman sa a. Men si se pou lòt bagay yo kòmsi pou lekòl ta fonksyonnan nan peyi a, pou lopital jeneral ta fonksyonnan nan peyi a, pou n ta jwenn pwosè Petrocaribe, pou n ta jwenn pwosè masak yo ki fèt anndan peyi a, pou n ta jwenn yon Leta ki responsab, ki gen yon lidèchip eklere, popilasyon an dwe fè yon leve brital pou nou evakye gouvèneman sa a ki la a. Mèsi Didier Benel, mèsi a tout moun ki t ap gade n, ki t ap tande n nan kad katriyèm sòti ribrik Article 19 espas envite nou. Nous remercions toute équipe technique là qui te permet de ça rentrer la CAO.